Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou vini avèk yon lòt emisyon pou la men emisyon sa a li gen anpil revandikasyon la dani tou e li gen enfòmasyon konsènan kout filè la polis fè nou pral kòmanse m te gen chans tande dènye man teriel te lus atravè yon emisyon kote ke gen yon nèg nèg sa a son chany. Tireur de bot Ebyen La polis arete l La polis jwenn kichoy Nan bwat misye Yo jwenn lajan ameriken Petèt ke misye te fin sire pye yon moun Epi yo fè l kado 300 dola ameriken Humm Bagay yo rèd wi nan peyi dayiti Sa vle di bandi yo tèlman fò jounen jodi a la Yo antre nan tout kò sosyete a nèt Avan mwen bay enfòmasyon sa map bay tout moun yon konsèy. Lèw sòti nan lari, si w pran yon taksi moto, ou pa konn moun nan, se pa tout blag ou bay avèl. Si w kanpe yon kote gen yon moun kap vin pale avè w, e pa tout pawòl nou pale. Epi ou pa ka nan lari pou nan kanpe tou. Sa vle di, tout moun pye je atè a. Avan mwen antre nan detay yo tou. Genyen yon Arab nan Mirbalè ki rele m, ki di mwen gen yon fenomèn k ap devlope nan Mirbalè. Nèg yo lage nan vòlè moto rèd. Paske nou konnen, nan pwovens yo, moto yo pa gen plak. Sa vle di nèg la just achte moto l, epi l ap woule. Kèlkeswa kote yon nèg ou mete yon moto, nèg yo gen yon mastè nan men yo pou yo kapab delòk tèt moto a. E pi a la segond yo pran l. Fenomèn sa a l ap vale tèren o nivo de Mirebalais. Bon, an tou ka sèl sa m kapab di, mesaj sa a se pou nèg ki gen moto fèt atansyon, men nèg k ap vòlè yo tou fè plis atansyon paske depi yo pran nou, y ap touye nou, y ap boule nou. Paske gen anpil nèg ki gen moto ki pral depyeje nou. Paske nèg la ap mete moto a on kote. epi lap pretann ke li bliye li, ou menm ki gen master sa nan menw ki lage nan vol sa lè wal delok tèt moto a ebyen wap nik kole se bang bang bang se komsim ta ka di nou non mèt kite bagay sa paske ap gon lot fenomèn kap vini kap rele pa kole. ki pap bon pou nou. Paske depi n kole sou moto yo, ebyen, nèg y ap ba nou bwa kale. Bon, ann lage nan koze towo sa a non. Nèg sa yo arete a ki se yon chany, jan nou toujou di sa nan lang kreyòl, misye rele Sentelwa Gitlè. Li jwenn arestasyon li nan Pòtoprens lendi 27 fevriye 2023, pandan li nan aktivite. Sire soulye nan zòn pako. Poutan lapolis prezante li tankou yon moun ki tout moun neglije. E poutan se yon enfòmatè, yon antèn ki kapab pèmèt ke yo repere moun pou yo kidnape o nivo de la rejyon metwopolitèn de Port-au-Prince. Daprè lapolis, mesye Gutler, Tande! Li pretann ke l ap netwaye soulye pou kapab pi byen kontwole sib yo, epi tou voye enfòmasyon bay konplis yo. Nan kad arestasyon li devan otèl Pako, Sentelwa, mesye sa a k ap siye, k ap netwaye soulye, te gen nan men li 300 dola ameriken, ki ekivo a 45 mil goud ayisyen, epi yon valè 2 mil goud li te genyen nan men li. Men, Li pa t kapab di kote li te jwenn lajan sila. Se sa k fè lapolis te mete men sou li. E, lè lapolis fin mete men sou li, yo mete misye chita, yo di, Poze, on va te questionner, mon frère. Ne vous en faites pas, si ou koopere, donk, pèn nan ap redui, di nou kiyès. E vwala, men entèvyou a. Sètèlwa. Sètèlwa kisa? Butler Gilbert. Sentelwa Gutlè se non endividi sa lapolis arete ayè lendi 27 fevriye 2023 a. Sentelwa Gutlè jwe wòl toutè bandi pou mete antèn sou moun nan objektif pou fè kidnaping. Kòm taktik, Sentelwa itilize se fè tèt li pase kòm chany k ap netwaye soulye, enstale l nan plizyè zòn epi mete antèn sou moun yo bezwen kidnape an ak founi kidnapè yo tout kalte enfòmasyon ki ka fè yo reyalize kidnaping lan. Antouka manje w renmen se ladann lajan w gaspiye. Ou pran pòz chany, w al fè kòb. M sonje gen yon bagay konsa k te fèt wi, lè te gen kidnaping se te an 2006. Yon nèg papa misye non baz epi misye son chany. Men nèg yo nan pratik sa lontan wi. Yo di misye pou misye al negosye kòmsi al pran yon kòb anba. limyè lalu an. Lè misye rive vre, moun nan pote kòb la. Misye pran l. Misye rele chèf la. Li di, kòb la nan men m wi, m ap vini. Misye gen tan moute rive byen lwen Kenskòf. Misye rete la. Misye tou jete telefòn bagay sa yo. Lè nèg yo rele misye, yo di misye, a n ap chache fanmi w pou nou pran yo. Men misye te gen tan fè moun li yo kite zòn nan. Misye di, nou te mèt degaje nou. Mwen m pa konn anyen ankò frè m. Paske. Nou pa ta ka voye m pran sa a, nou pa janm ban m anyen epi se jou pa m nan k rive. Ebyen nèg ki te fè kidnaping yo yo mouri, misye li menm l ap viv. Sa vle di misye te pi entelijan. Gen yon sitwayen ki rele Renold Metellus, lapolis arete li nan Nò. Lapolis mete men nan kòlèt Renold Metellus pou vòlè machin. Nan dat mèkredi 22 fevriye 2023, pandan arestasyon li, li te abò yon otobis, ebyen li te sot vòlè. Tèt chaje wi. Ajan SDPJ nan Nò akonpanye ak jij de pè Mèt Renaud Moncoeur epi grefye li Mèt Patrice Bertrand Augustin rann yo nan garaj ki rele Jericho ki nan kafou Kanyèt, yon lokalite nan komin Acul du Nord e daprè lapolis garaj sila li itilize pa bò kote endividi sila pou kapab mete. tout machin li vòlè. Nan sans sa a, ebyen gen sele ki poze sou garaj lan pa bò kote jij an kestyon an epi Reynold Metellus ki plase an gardavi an atandan swit jidisyè yo. Nèg y ap fè kou tout kote. Direktè jeneral ministè spò la kidnape nan Petyonvil. Bandi ame anlve nan maten madi 28 fevriye 2023 a direktè jeneral ministè jenès, spò ak aksyon sivik, Mario Florvil nan komin Petyonvil. Ofisyèl la viktim nan wout frè tou pre rezidans prive li alòske li tap sòti nan sal spò daprè sa yo fè konnen. Tèt chaje. Antretan fò nou di ke genyen liberasyon kontre ranson di doktè Jeanty Fils Exalus. Direktè kominikasyon ministè sante piblik ak popilasyon Jeanty Fils Exalus jwenn libète li nan lanwit mardi 28 fevriye 2023 a. Anons sa a sòti pa bò kote yon kolaboratè nan nivo òganizasyon Stop Aksidan, Doktè Garnel Michel ki, atravè yon mesaj li pibliye sou Facebook, remèsye tout sila yo ki kontribye yon fason kou yon lòt pou kapab ede yo jwenn liberasyon medsen an. Selon Garnel Michel, Doktè Jeantifis Exalus li menm jwenn libète li sèn e sof apre 6 jou sekestrasyon. Yo te anlve li 22 fevriye nan Port-au-Prince e Doktè Jean-Tiphys Exalus jwenn liberasyon l 28 fevriye 2023. Yon nouvo responsab nan tèt komisarya Toussaint Louverture. Komisè prensipal Philippe Juste enstale nan tèt komisarya Toussaint Louverture nan Gonayiv lendi 27 fevriye 2023. Se direktè departemantal Roger Godson Jeune ki pwosede ak enstalasyon li. Chanjman sila a antre nan kad redinamizasyon ki mete an plas pa bò kote Ho Kòmandman pnh la yon mannyè pou kapab restore lòd ak lapè nan awondisman Gonayiv. An nou swiv. M ap egzòte nou a linyon. M ap egzòte nou a lapè. Ok Malgre tout pwoblèm sa yo ki la Fò nou konstate popilasyon an pa lage nou Popilasyon an gen konfyans nan nou Popilasyon an la toujou Men nou menm nou gen pou nou al rejwenn yo Pou nou pale avè yo Pou nou fè polis de pwoksimite Pou ede nou eradike Tout Pou nou kapab vrèman pran lari a, pou nou kapab fè sa yo misyon ke nou genyen, pwoteje e sèvi l, e aswè a pou tout lèkilti leta pou nou fè l an bòn e difò. Bon, an fen kont, e nou kapab tèmine konsa. Yo di konsa ke lapolis, tout polis nan lemond antye, man kra toujou de lejitimite. Si el ne si si el ne negosi pa sa misyon kelke swa polis la si li pa negosye misyon l avek kouch sosyal avek les acteurs sociaux partenaires sociaux depi ou pa negosye misyon w ekoum wap toujou ilejitim. Anfèt. Li kapab atache nou avèk Direktè Depatmantal la, angaje nou avèk Direktè Depatmantal la pou nou kapab vrèman bay rezilta e bay popilasyon an satisfaksyon e pou nou kapab fè misyon ke lapolis la ban nou pou nou fè. Mèsi. Ebyen, kòm ou di, pou kòmansman e pou fen, n ap di mèsi a tout otorite ki te akonpanye nou menm lapolis lan, n ap di mèsi a tout jounalis, a tout sitwayen ayisyen ki te vin la, ki te akonpanye nou nan enstalasyon. Nouvo responsab du komisarya dawondisman de des Gonaïves ki se komisè prensipal Juste Philippe. Mèsi bokou. Pou moun kap bay moun al fè paspò, moun kap lage zafè yo nan men raketè. Gen yon ti videyo ki dire yon minit e 36 segond. Kote ke gen anpil pyès yo al jete o nivo de Beladè. Donk, pyès sa yo, yo gen ladan yo tenb paspò. Sa vle di, moun sa ki bay fè paspò li, li gen dwa pa janm jwenn ni epi poutan, pyès li ap drive nan fatra. Fèt atansyon avou, se yon mannyè pou m di nou mezanmi, se pa nenpòt raketè pou nou bay fè pyès pou nou. Donk, moun ki yo menm gen pyès sa yo ki pèdi, ki pa genyen tras raketè yo tou, ebyen fon pase nan fatra sa a ki nan zòn Beladè a wa wè si pyès ou a pa la. Se konsa mesaj sa a rive jwenn mwen. Ah se sak ayiti a wi. Se sak ayiti a. Nap gade la a nou wè tenp paspò k jete nan beladè nan biwo beladè a. Tenp paspò k jete. Tenp paspò. Wè li? Tenp paspò. Sa se Nelson Louis. Nelson Louis. Fèm paspò an beladè dlo beladè men li a tout fòm sou yo jete lan fatra fèm paspò moun ak de nesans moun sa se Louis Cherlé Louis Cherlé wap jwenn fèm paspò lan fatra Louis Cherlé wap jwenn fèm paspò lan fatra sou pil fatra lan beladè lan biwo beladè. Sa se kisa? Ay Sherley li Sherley a wi Se li wi Temp paspò Oh temp paspò yo bon menn Temp paspò ki bon yo ye Wè Sherley li Sherley li ou menn vin chache temp paspò ou sou pil fatra belladè a tout fòm Anmwey jete Men koman bagay la ye nan biwo. Revandikasyon ki konsène vil Mibalè, Kolektif dè Majistra Debou Dayiti ebyen gen regrè pou li anonse avoka ak tout jistisyab ki nan jiridiksyon Mibalè ke apati mèkredi premye mas tout komisè nan repiblik lan, ap antre nan grèv pou kapab fòse leta kanpe sou kesyon diskriminasyon ki genyen nan jan y ap trete majistra yo kote yo chwazi bay privilèj ak yon gwoup epi yo lage yon lòt gwoup an paran pov. An nou swiv. Oye bon, n ap salye tout zanmi yo. Jan w ka wè l la, se Komad ki se Collectif des Magistrats Debout d'Haïti. Se sou label li ke nou tout nou reyini. e pou nou fè pase revandikasyon nou, asavwa ki se disparite de tretman ki genyen osen de la majistrati kote leta atravè ministè finans deside bay sèlman jij yo de bon tretman, yo inyore totalman pakè. Si nou ta pran kont nan sa ki konsène yo nan nivo tribinal premyè enstans, Jij yo, yo gen yon salè 80 mil goud. Nou menm nou gen yon salè tou 80 mil goud. Yo gen yon endamnite de salè ki se 26 mil 833 goud. Nou menm nou gen zewo. Yo gen yon kat de debi ki se 40 mil 250 goud. Nou menm nou gen zewo. Yo gen bon de kabiran ki se 14 mil goud, nou menm zewo. Yo gen 4 telefòn, 5 mil goud, nou menm zewo. Lè nou konsidere rantre, diferans de rantre ant yon jij e yon komisè di gouvèneman, li se 86 mil 88 goud 33. Se ki fè menm jij de pè yo. ki de ki nan nivo e nan nan twazyèm nivo yo nou menm nou nan premye nivo nan twazyèm grad la yo rantre plis pase nou or les juges de paix son les auxiliaires du commissaire du gouvernement ou konprann anormali ki genyen pou oksilyè m nan ap touche plis kòb pase m e pi pi lwen menm yon polisye ki afekte a yon juge. CSPJ ba l endemnite, CSPJ ba l kat de debi. Akot lò miltipli, lò adisyone salè yon polisye ki afekte a yon jij wi, lò adisyone salè l, endemnite l, plis kat de debi, li touche plis kòb ke yon komisè di gouvèneman. E ajoute a sela. Movè tretman ke nap sibi, nou pa janm sekirite nan anplwa nou. Nenpòt ti krik ti krak, ou ka tande yo mete w a pye. Nenpòt ti krik ti krak, yo ba w de transfè abizif. Donk, nou vle ke yon fwa pou tout, pou jan de tretman sa yo, yo efase nan sistèm nan, pou ke nou menm, an tout serenite, nou ranpli fonksyon nou kòm sa dwa. E. an konfòmite a sèman ke nou te prete e o ve de la lwa di 27 novanm 2007. Ou pale de enferiorite, eske gen yon lwa ki mande pou yo klase ni maje? Efektivman, lwa di 29 no, vin di 27 novanm 2007, ki pòtan stati de la majistrati ayisyèn, li pa fè distengo ant majistra asi e majistra debo. Nenpòt ki lè, mwen menm ki majistra debou, m ka migre m al majistra asi. E idèm, majistra asi yo ka vin migre yo vin majistra debou. Donk pa gen diferans ditou, dayè se menm kritè akademik yo, menm e fòmasyon, tou e tou, menm sèman. Donk si lalwa li menm li pa fè distenksyon, Leta li menm li pa dwe fè distenksyon nan trètman yo. Ok. Men ki diferans ki genyen antre Lalwa ke wap pale avèk e leta eske se leta ki pran desizyon ou byen se lalwa ki ta dwe e an privilèj. Bon vwala se leta se leta a travè ògan li yo le parlement ki pran yon lwa ki vote lwa a ekzekitif la li pwomilge lwa a li pibliye lwa a donk leta sa ankò chwazi vyole pwòp lwa ke li menm li bay tèt li pou regilarize sistèm nan Se sa ke li enpe enkonpreyansib pou nou zot, lè ke lwa a, lè lwa son ta vle a èt aplike avèk la dènyè rigè, nou wè ke olye li aplike, se inyorans total ki fèt anski nou konsène. Men, revandikasyon sa, èske nou konte fè l abouti pou reyalize ou byen pou demand nan nou bezwen an pou l rive fèt? Donk, nou menm nou pa dè jiskoboutis o nivo de Comad. Men tou senpleman, nou pa rete kwè ke Leta, Ministè de la Jistis, le Premye Minis, ki te li menm, le 5 septanm 2022, te pran yon angajman devan Asanble dè Komisè. Tout Komisè an Chèf, tout Sibtiti te la, lè li te pran angajman fèm pou l di ke li pral disparèt e diskriminasyon sa a. E a no jou, anyen pa fèt. Sèke nou pa rete, nou pa kwè ke Ministè de la Jistis, Le premye minis ap aksepte sistèm nan, sistèm de jistis nan kanpe kote jistisyab yo pa jwenn jistis pa fot yo ankò ki pa aplike lalwa. Nou kwè ke dan lè jou ki vyèn, menm dan lè zè ki vyèn, Leta a travè de zantite sa yo, laprimati e le ministè de la jistis ap pran desizyon pou ke pwoblèm nan rezoud. Men a ki sa nou menm nou konte fè de referans ke atravè enferiorite ke Leta ba nou, atravè e jij de pè ki a kap touche plis kòb e nou menm ki o nivo pi wo ke jij de pè a, a ki sa menm menm nou gen santiman? Bon, fòk nou se yon santiman de revòlt, se yon santiman de revòlt lè w wè ke ou nan yon chèn ki pi wo pase yon moun epi w wè moun nan ap rantre plis pase w. Ò, moun nan l ap egzekite enstriksyon. Pa egzanp, lè gen yon bagay nan lari an, se mwen menm k ap enstri yon jij de pè pou l al aji. Pandan ke mwen tape sou l lan epi li rantre fristrasyon m. Se yon non sans. Vwala. E sa fè ke, pa le fèt ke ap rantre fristrasyon w, bon, gon irespè karakterize la. Ok. Ok. Men, mesaj la egzakteman se kisa l ye pou mo dòd grèv ou nou lanse jodi a? Mo dòd grèv lan li klè. Se pou angajman ke Premye Minis la te pran le 5 septanm 2022 a pou li respekte. Yo kounye a, ki mesaj dirèk ou genyen avèk responsab Leta oubyen chèf CSPJ a? Bon, nou menm nou pa sou lebèl CSPJ, nou pa sou kontwòl CSPJ, nou sou kontwòl Ministè de la Justice. Toutfwa, CSPJ gon dwa de regard. Ansanm sou administrasyon lajistis. Men CSPJ pou li menm, antank ògàn, li fèmen je l sou diskriminasyon sa a. E pandan se tan, se CSPJ ki la pou sètifye nou. Polis ki gen dènye rega a. Si l ap sètifye nou, men li menm tou, li dwe teni kont de diskriminasyon sa a ki gen anndan sistèm nan. Pinisyon yo. Egal pou tout majistra, trètman yo, yo diferan. Donk nou vle pou sa kanpe. Ok. Si t ap gen yon dènye mesaj, se ki sa l t ap ye? Dènye mesaj, nou mande, n ap mande pou tout jistisyab yo konprann ke nou pa vle rive la a. Paske deviz nou se sèvi sosyete a, bay sosyete a sèvis paske se taks sosyete a ki peye nou. Men, avèk kou lavi a k ap ogmante a, avèk diskriminasyon ke n ap fè fas chak jou an, kote ou konnen se yon sosyete kapitalis nou ye, kote Nòmalman chak semèn alò kisa w vle fòm peye otèl pou m dòmi mpa mare isit mpa gen kay pou m dòmi sa w vle la epi leta li menm lap di w fòw obligatwaman fòw vin travay ou paka vin travay nan kondisyon parèy ke yo ke leta li menm li respekte nou antanke moun kap travay antanke pwofesyonèl Salè salè lè a se 55 mil goud li ye lè ou vin retire taks li 55 mil goud. Men ki frè total yon majistra yon jij genyen an tou? Frè total jij lan nan premye enstans li 166 mil 583 goud 33 santim ò frè pa nou an li menm li 80 mil 500 goud. Konbyen salè jij la? ki yo menm tap pale nan mikwo RL prod. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.